Ey kiyès kap site non non kiyès yap site blondy reponn mwen m te pale de blondy bon dayè m pa menm konn kiyès ki blondy a. Tout kap gad video sa nou konn kòman sa te ye ant Damarco avèk Queen Bee. Se yon zen ki chofe entènèt la kote Damarco avèk Queen Bee n antre nan gwo bif. Sa k pi di nan dosye a se paske Blondine li menm li fouye pye l nan bif la. E nou konnen lè 2 fanm met sou yon gason bon Hum depi a fanm w ap pale ou san lè kite tout rad sou ou atè paske fanm yo menm yo gon jan yo pale yo mèt pa yo pa bezwen gen verite yo pa bezwen konn sa y ap di a sèlman se 2 Se, se, se, se, se, mèt di se dezabiye yap dezabiye w, si m pa konn si nou konn wè lè 2 fanm kanpe ap joure. Ebyen se sa Damarco li menm avèk, avèk Queen Bee fè sou entènèt la. E Blondine li menm li arive antre nan zen an. Franco Love li menm li bay avi pa l sou dosye a. Franco Love di, staff Tony Mix pral mande pou li pa patisipe nan live nèg yo ankò. M konnen kijan sa te ye, l te Tony Mix te toujou gon live lap fè avèk Damaco epi l konn envite anpil lòt atis ankò. Ebyen daprè Franco Love, Franco Love fè konnen ke staff Tony Mix pap kite Tony Mix patisipe nan live sa yo ankò. M pap kenbe nou twòp, m pral antre anndan manman koze a, m pral li mesaj yo ba nou. Ebyen sa ki ta pral kòmanse zen sa a, se paske Queen Bee te fè yon tweet kote l te di, Sanble Damaco, Bici, konn manje sa, lepè a te di a. Kòmanse nou tout la, depi l pale de lepè a, nou tout konnen ki sa lepè a te di. Si yon moun pa konn tande l, mwen m p ap repete l pou nou, m pral jwe l pou nou ka tande. Ou konn mele chawon wi. Jan nou sot tande l la la, depi lè l di sa lepè a te di a, gen tan se a sa mwen gen t ap panse. Ebyen, Daymaco li menm, li pa pran anpil tan pou l te reponn, pou l te di, Non, mwen pa konn manje w. Petèt Bavenski a Tony Mix. Humm! Gade gwo bagay da makoudi la wi. Non mwen pa konn manje w se petèt Davinsky avèk Tony Mix. Depi la a zen an kòmanse pran chè. Eben Queen Bee li menm li pat li pat met dlo nan bouch li pou l te pale avèk Da Marco. Eben Queen Bee li menm pou l te ka reponn Da Marco li di konsa pou w ta manje m fò w ta renmen fanm. Men domaj se nan gason ou kwè. E remande Bavinsky si m pa t janm depase, si m te janm depase kad pwofesyonèl ak li. Hum! Gon bagay ki repete la a, ki re-re-repete ankò, m oblije retounen l ba nou. Pou m ta manje w, fò w ta renmen fanm. E nou sonje dènyeman an, Pou kolonèl li menm pou l te pou l pou l te pou l te bif Damarco pa rapò avèk sa Damarco te di l lè Damarco t ap pèdi trip sou li a li te di Damarco Damarco se pousi e bagay sa vin repete ankò la la a gon pwen komen la mande fòk nou ta fè yon ti ralanti la a nou santi la a gen yon koub bon sa pa twò tout sa pa twò gade nou ann kontinye li mesaj yo kòm se mesaj n ap li. Ko li menm li rive reponn ankò. Sa kòm si se bagay 2 fanm kap joure wi. Se youn ap bay lòt, lòt ap youn ap bay lòt, youn ap bay lòt, youn ap bay lòt. Se kòm si se 2 fanm ki kanpe, 2 machann pwason ki kanpe kap joure. Epi dama ko li menm li di konsa, mwen te ka pa renmen fanm vre wi. Si, siw te fè pati fanm, pa fè plis pale. Poum pa met kaka chat yo deyò. Imajine w, lè w di yon moun pa fè pati fanm, e imajine, ou wè l gen tete, li gen, li gen cheve, li gen tout sa yon fanm te ka genyen, e yon bèl fanm byen kanpe, ou di ke l pa fè pati fanm. La a, m pa dakò avèk Damarco, paske lè w ap denigre yon fanm nan nivo sa a, fòk ou panse avèk manman w, avèk manman w ki te fè w la. M panse menm si se bif mizik, se biznis la k regle konsa, men gen bagay w ap repete, ki pap fè moun twò byen. Li menm, li deside reponn Damarco toujou. A, Kunbi pa deside bay vag non. Kunbi di konsa, sa w, sa w konte met deyò la menm? Ke mwen te menm, ke mwen avè w te gen menm nèg? Sèke, he, sa a se yon lòt pawòl ki di ankò wi. Sèke mwen avè w te gen menm nèg. Gèt, sa vle di l fè konnen ke Damarco nan manje fèy. Petèt Damarco te konn, yo te konn, yo te konn dòmi sou menm gabann. Yo te konn resevwa livrezon gilè menm kote. Humm. Dan Marco li menm li pap met dlo nan bouch li, Dan Marco li menm ou konn Dan Marco li menm se konsa li ye, Dan Marco son nèg ki pap kite pou moun, Dan Marco di m pa Kon nèg BBC nan masisi non, Ti bouton, fantom, dad, kondagana, bavenski epi zanmi ou te ou te bay ou te bay te bòz pou te ka fouye l la. Epòk sa fèm pat rale Denoy se paske ou te twò sal. Kèt gon bagay ki di la wi. Yon lis nèg ki site la mwen wè Ti Bouton, Fantom, Dad, Konda, Yana, Bavenski. Daprè daprè Damarco tout nèg sa yo pase sou Queen Bee. El menm fè konnen gon lòt ti zanmi ankò bon l pa met non l. Humm ba yo di. E Pou Damarco al pi lwen Damarco di depi ou mouye se tòde kò w m pa janm pale sa m pa konnen Kèt ba yo di wi la Èske sa sa Damarco ap di yo verite Humm Bon Queenbee li menm li kanpe dan li menm li pa deside bay vag Queenbee fè konnen ke m konprann w ap fè jalouzi men pa kite l fè w envante istwa tou nan lis ou fè la a se Se sou yon sèl ou pa fè manti. Haa nan lis la kilè gen youn wi kilè fant ta tounen sou lis la wi m gade m wè e fant ti bouton fantom dad kondagana bavenski epi gon lòt zanmi ankò bon m pa konn kiyès ki te manyen manje kunbi nan moun sa yo men kunbi di gen nan youn li pa fè manti haha bagay yo kòmanse ap vini pezape Epi Damarco retounen reponn li ankò, Damarco di, Èske m pa ba w dwèt deja nan stidyo Fantom nan? Kèt, m poko fin li rès mesaj sa a non. Èske m pa ba w dwèt deja nan stidyo Fantom nan, lè w te vin met vwa pou mwen an? Si w entèlijan daprè ou, ki sa k fè m pa t taye w? Hum! La a, bagay yo di. Damarco di konsa l te bal dwèt e sil entèlijan te ta sipoze wè poukisak fèl pat tayel kèt si w ba yon moun dwèt epi w pa tayel sa sa gon rezon byen detèmine paske tout moun kap gad video sa ap gentan konprann rezon bon se pa mwen pral devwale pou Damarco kòm Damarco toujou di san filtè l lage bagay yo bon mwen pap devwale anyen pou Damarco tem kontinye Queen Bee nou konnen Queen Bee li menm li pap bay man li pap fè lach. E si l konnen sa t ap fè Damarco mal konsa, li t ap reziye l, li bay Damarco dwèt la. Eey! E Damarco li menm li reponn, li mande l si yo vann Swift lakay li oubyen Tritri. Bon, m sezi m pa t menm ret sou li menm, te m kontinye. Ayy gen bagay m pa tèlman ret sou yo. Queen Bee lanse yon dènye kesyon la, yon kesyon ki vin ret san repons pou jiskaprezan la a, e ou menm k ap gad videyo sa a, ou menm ou ta sipoze bay avi pa w sou kesyon sa a. Queen Bee, Queen Bee di konsa, Pou nou konkli sista, gèt, lè a l di sista, se ke, lè yon moun di w sista e besti w li ye, hum, e yo te nan menm baz. Hum. Li di, Pou n konkli sista, reponn mwen wi ou non, èske ou pa masisi? Tande w reponn kesyon an pou nou. Reponn mwen wi ou non Damarco eskew pa masisi? E jiska prezan kesyon sa rete san repons. Damarco menm vin avèk Damarco rive nan yon lòt pwen kote lap di eskem pat baw dwèt nan bouf la nan premyè stidyo fantom nan Bon sa e pa kesyon sa yo poze w Damarco Damarco mande w eskew pa masisi wi ou non. Donk li, Damarco li menm li fè yon dènye pòs kote l di, Anpil moun ka gen pwoblèm avè m, fason m pale, m trè dirèk, e m pa bay manti. Se sa k fè, m di moun pa vin fè tripotay avè m, paske lestomak mwen glise. Lestomak mwen pa labank. M p ap kite koze fè enterè sou li. M ap lage l san filtè. Hum! Mwen menm ki gen pawòl ou se Damarco al rakontel ebyen lap metel nan lari se sa Damarco a voye jodi a. Mèsi avèk ou menm ki te gad video sa. Babay randevou a se pou yon lòt video.